Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon mwen trè kontan pou m avèk nou sou chanèl la la epi nou pral fè yon ti pale bon avan nou kòmanse emisyon sila nou prale nan leogane. Leogane kote ke fò n di ke se youn nan zòn ki genyen bandi tou. Pa gen yon zòn ki pa gen bandi non dan la repiblik. Dènyèman m al nan yon zòn, lè m rive nan zòn nan, yon ti zòn andeyò wi, m pap site non, epi lè m rive se te nan yon vèy yon pwòch mwen, epi pandan m chita m ap bwè yon ti dlo, lè m gade m wè nenpòt 6 jenn gason, nèg yo avèk gwo bagay nan do yo, gwo manch long, gwo bra dife, epi lè m mande kiyès sa yo, yo di m. Ah e nèg sa yo k kòmande zòn nan wi. Non seksyon kominal wi m ale. Sa vle di se pou m di nou ke pa gon kote k pa gen chèf, pa gon kote k pa gen bandi. E pi chèf sa li menm lè l leve pou l al pipi bagay sa yo lè w gade wè nenpòt 4 sòlda nan do l ap ba l sekirite. Zòn sa m ap pale nou an Nenpòt ougan k ap fete nan zòn sa a, ebyen fò w toujou kite breson pou nèg sa yo paske depi yo vini, ebyen y ap pete lòbèy, y ap tire nan fèt la, fèt la ap gate. Se pou m di nou ke, ebyen bagay la li vrèman grav nan peyi Dayiti. Leyogàn, Genyen 2 jenn gason ki tonbe. E sa se pase avan yè je kwa. Bon, De nèg sa yo gen moun ki di se paisible citoyen, gen lòt moun ki di ke se bandi. Hum. Men kòman nèg sa yo fè tonbe? Gen youn kwè k rele Ti Wilson, banm chache non lòt la pou nou, lòt la rele Alen. Ebyen de nèg sa yo sou yon moto, pandan nèg yo sou moto a epi nèg yo desann, epi gen de twa nèg ki yo menm tap swiv yo sou yon machin, nèg yo desann, janm toujou di li, Bang bang bang yo gaspiye chè nèg sa yo. Gen youn ki avèk yon mayo blan, yon pantalon vè oliv, tankou pantalon minustah yo, epi gen yon lòt menm ki avèk yon mayo, de bo ti gason. Ebyen, nèg sa yo pèdi lavi yo nan sikonstans sa. Nèg yo desann machin nan, yo bang bang bang, yo tire nèg sa yo. Ebyen, M pa jwenn twòp enfòmasyon pou m pote pou nou sof ke m ta kapab di nou daprè dènye enfòmasyon ki rive jwenn mwen Ti Wilson nan, m ap mete enfòmasyon sila o kondisyonèl, se ta yon moun ki fè anpil enmi. Anpil moun ki nan zòn bò lakay misye pa fin renmen wè l. Men, kòm misye mouri, moun yo kontan se vre men se nan kè yo paske yo pa konnen kantite alye Ti Wilson nan genyen. Men, fò m di nou ke. Moun yo kontan. Yo pa fache non, yo kontan. Move repitasyon Ti Wilson sa vin gen enpak sou fanmi li o pwen ke anpil moun pat vle lwe manman l kay. Eske n konprann? Men, enfòmasyon sa a mesye, hum, se trist kanmenm paske fò m di nou ke daprè. yon temwen mwen kapab fè konfyans, ebyen Ti Wilson nan ta sanble touye yon pwòch li, se yon moun ki konn ap push li. Moun nan voye l pran w lajan, epi de retou, il aurait tué la personne, e moun nan te gen yon lòt moun bò kote l, li touye moun sa tou. Pou kapab kenbe kòb la. E lajan sa a fè anpil bagay. Misye mouri, genyen kòb ki rete toujou. Ebyen se nan kontèks sa a m ta kapab di ke 2 nèg sa yo menm pèdi lavi yo. Petèt ke lòt la te kapab yon pezibl sitwayen tou men le fèt ke li te akonpanye ak Wilson ebyen sa sè mal toune. Brèf se konsa 2 jenn gason sa yo pèdi lavi yo. Donk pou se ki entèrese wè foto sa yo, ebyen nou kapab voye foto yo ba ou. Repriz aktivite skolè yo ane sa a, sa vle di ouvèti lekòl la l ap fèt an 2 tan ane a. 20 septanm se dat ki kenbe pou lekòl la louvri kote nou ta kapab di se nan 7 departeman ki yo menm pa touche nan kad tranbleman de tè 14 out 2021 an. Kanta elèv depatman ki afekte yo, y ap retounen nan sal de klas yo le 4 oktòb. Desizyon sa a se yon desizyon ki sòti apre yon konsèy minis ki fèt jounen jedi a. E pou Pòtoprens, mesye premye minis Lekòl la ap ouvè? Paske jan m ap gade la a, m ta kapab mande tèt mwen èske lekòl la l ap louvri nan Pòtoprens parapò ak klima ke nou genyen la a. Yon kote nou wè se je nèf an fanmi e alye ki yo menm frape pye yo atè, ki mande pou kapab ale, mouche Ariel, e toutotan w pa ale nan demonstrasyon ke yo te fè, Jounen 2 septanb lan atravè lè ri de la kapital ebyen yap kanpe nan kad mobilizasyon sila e o pwen ke nan kad konferans pou la près Barbecue te bay li fè konnen ke ebyen prizonye ki nan penitansye nasyonal li pa bezwen konnen etikèt politik ou, prizonye ki nan prizon sivil kwadèboukè pa bezwen de savwa votre etiquette. Nou pral jwenn vizit nan jou k ap vini yo. Sa vle di, Jenèf kapab al wè prizonye sa yo. Men la a tou, mwen oblije poze tèt mwen yon kesyon pou m di, èske lèjan de Katresan Mawozo y ap kanpe pou kite Jenèf antre nan komin Kwadèboukè epi al vizite prizonye yo? Paske pa bliye ke distrik sila a, ke lon vèy ou non, mesye 400 Mawozo yo kontwole yo. E si 400 mawozo pote apui li bay Belair nan batay fas ak G9, sètadi li se alye G-Pèp an kèlke sòt, sa ta vle di ke 400 mawozo pa zanmi G9 an fanmi e alye, menm si nan yon premye tan 400 mawozo te batay pou G9 Avèk espwa ke yo tap entegre strikti sila. Konprann byen wi, se tout kesyon sa yo nap poze pou n di ke jan bagay la ye la a, eske lekòl ap ka louvri nan depatman Lwès la, patikilyèman nan rejyon metwopolitèn de Pòtoprens. Bon brèf, ann ale, paske peyi Dayiti, jan map gade a la a mezanmi, se yon peyi ki tounen yon lanfè, yon lanfè, enposib de vivre. Ala revolisyon! Sa ki bloke, m ta kapab di, sitiyasyon an. Yon lòt kote, se dotre revandikasyon, chak jou, militan nan lari, ap fè manifestasyon, afwontman antre militan e lapolis, afwontman antre bandi zame e polisye. Men se grav la sitiyasyon. Men ankò pi, se kestyon politik la. Yon kote, gen nèg ki rete nan lojik mono. Epi yon lòt kote, gen nèg k ap plede an favè yon lojik stereo. Bon brèf, anpil pwoblèm. Genyen evazyon nan prizon sivil Ti Gwav nan lannuit premye pou louvri 2 septanm 2021. Nan kad evazyon sila, gen anviwon 9 prizonye ki yo menm pran lafuit. Alò ke genyen 4 ki pèdi lavi yo pandan yo t ap eseye reprann kontwòl sitiyasyon an, fòs de lòd yo stope 4. Lapolis mande kolaborasyon popilasyon an pou kapab kaptire detni ki an kaval yo. Chak kote genyen yon zen, chak kote genyen yon pwoblèm. Lè se pa. commune ça, c'est l'autre commune. Laissez pas département si là, c'est l'autre département. On En suit. suive, comment ça dit? Yon ti imaj anviwon de yon minit e 25 segond konsa. Yon bato ki chaje rapyetè. Sèten diz ke bato sa a li tap kite departeman de la Grandans pou kapab ale nan peyi etranje. Men m pa kwè paske pou jan m wè imaj sa a, bato sa a tèlman chaje, ebyen m pa kwè se ta yon vwayaj konsa ki ap fèt. Brèf, gen yon lòt bato de sekou Ki al pran moun sa yo nan lanmè. Men lè wap gade imaj la li vrèman trist. Menm si se pa ayisyen kap kite peyi a pou kapab ale aletranje. Se ta petèt yon vwayaj lokal. Men gen anpil risk. Paske jan bato sa a chaje la a. Mezanmi nenpòt ti lòbèy ki te kapab genyen nan mitan lanmè a. Se tap katastwòf. Se tap katastwòf. Demen nap vini. Men jist avan. An nou gade. Donk li remake sitiyasyon kanntè sa li tap grav, donk popilasyon an maten la ap swiv yo, donk se avèk anpil moun yap vin swiv kòman sitiyasyon an li menm li ye. Demen nap vini avèk yon emisyon. Yon emisyon kote ke sitiyasyon refijye yo pa bon ditou. Moun kap kite lòt peyi pou kapab ale nan peyi Etazini. Moun kap kite peyi Dayiti pou ale nan lòt peyi sa yo avèk espwa ke yon jou yo kapab retwouve Lèzetazini. Se triste. E nou konnen ki sa k fè m triste, se paske jan peyi a vin ye jounen jodi a la. Pa gen okenn bagay ki mache nan peyi a. Dènyeman, mwen te Mirbalè, je dormais à deux heures du matin. Gen kèk ti kote, gen anpil ti pwogram, mwen pase nan yon pwogram lè m rive, m on ti jan fremi, konn pou ki sa paske m gen lontan m pa wè yon pwogram kon sa. A Port-au-Prince, se krepitman bal nèg ap tande, maten, midi e swa. Pa kab gen ti pwogram, pa gen lwazi, pèp la nan chomaj, gen mizè, anpil pwoblèm, qu'est-ce qu'on peut faire en retour? Rien! On est dans la merde! E pou moun ki ap viv nan peyi sa, ben, il en ont marre! Wi, paske moun ki reziye yo pou rete a, se dè jan blende! Men, èske nou kapab fè 1 an, 2 an, 3 an, 4 an, 5 an, viv nan sitiyasyon nou ye la? Finalman m panse ke gon jou kap rive mezanmi Ayiti pral youn nan peyi ki pral gen plis refijye atravè le mond. Make ti pawòl sa. Merci beaucoup la famille kòm toujou un maximum de kòmantè un maximum de partaj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appréciez le travail puis après qu'est-ce qu'on dit à la prochaine.